Nan Level Promo, jodi a nou pran san nou pou nou pale w de yon de yon aktè ki make sinema ayisyen an. Gen anpil moun k ap mande kote l fè, gen anpil moun k ap chache konn enfòmasyon de li. Enben jodi a la m vin ba nou anpil detay sou aktè sa a. Vreman non l se Grefin Saintil, men li gen pou non atis ki se Admèn. Gen anpil moun ki pa tèlman konnen l sou non sa a, Men ou plis konnen l sou pèsonaj ki se Gérald Asler a, paske l entèprete pèsonaj sa anpil. Gen anpil lòt pèsonaj li entèprete ankò nan sinema ayisyen an, tankou Dòk Ziko, gen anpil lòt pèsonaj li entèprete ankò nan anpil lòt fim. Pa rapò avèk jan l ak pa rapò ak fason li, li make sinema ayisyen an, li kite anpwent li nan sinema ayisyen an. Jodi a la ou pa pale de sinema ayisyen an pou w pa di Jera Laslè ou pa di Hard Man paske nèg sa a gen anpil bèl fim ke li reyalize, gen anpil bèl fim kote li patisipe ladan yo, li kite tras li. Paske pou jan nèg sa ak, gen anpil moun k ap k ap felisite li, anpil moun pou jis kounye a k ap gad videyo l. Men, pafwa anpil moun ap poze tèt yo kesyon, bon, kote Hard Man pase? Kote Jera Laslè pase? Paske jan wè l te limen, t ap klere nan sinema ayisyen an, yo wè nan nouvèl jenerasyon an la a, yo pa vrèman gen kontwòl li, yo pa vrèman konn enfòmasyon de li, yo pa konn ki bò yo ka al tcheke l, yo pa konn si yo ta vle wè foto atis la sou ki paj. Epi jodi a la a nou vin ba w tout detay nan videyo sa. Si se premye fwa w pase sou chanèl sa a, me choke w abòne. Epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo ke nou gen pou n lage yo. Ebyen nou pap twò pale anpil, pran ti chèz ba w enstale w paske jodi a la a nou pral ba w tout detay sou aktè sa a. Ebyen pou n fè w konnen byen ki aktè sa a, depi kèk ane l ap viv an Frans ansanm avèk fanmi l. Li gen yon pitit fi epi l ap viv avèk madanm li. Lè aktè a te fèk pran poz nan sinema a, li te pran karyè mizik li an chaj. Men, sa pa tèlman rapòte, ki fè anpil moun pa wè aktè a ankò. Men, li toujou la, li toujou ap pwodui. Se vre l pa evolye nan sinema ankò, men pafwa l toujou lage kèk mizik. Men gen anpil moun kap poze kesyon jan fè yo pa janm tonbe sou mizik li, jan fè yo pa janm gen kontwòl li. Men sak vin pase se paske anpil moun te konnen l sou non Jeral Aslè. Anpil moun pat konn vrèman non aktè a. Pafwa yo chache l sou tout rezo sosyo yo pa jwenn li paske non Jeral Aslè sa li pa itilize l pyès kote. Se jis yon pèsonaj li te entèprete nan yon fim. Ebyen pou moun ki bezwen plis detay de atis la, M pral kite 2 paj pou nou map make non yo pou nou al tcheke l sou Facebook pou nou ka wè atis la. Ebyen premye paj la se Grefren Sentil. Sa se paj pèsonèl li kote wap ka al gad foto atis la epi paj aktè a menm se Hadmen Laktè. Map ekri l map ekri l nan videyo a pou nou ka wè pou nou ka al chache l pou nou ka konn plis enfòmasyon de li. E lèm di nou atis la te plis branche sou karyè mizikal li a, nou gen lontan ke nou pa tande l men Avril la la ap fè 1 an depi l te lage yon mizik sou chanèl YouTube li a ki se Hard Man Laktè. Nou mèt al chache l konsa sou YouTube n ap jwenn li n ap wè ke ki lè l te lage dènye pwojè l. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa a, babay randevou a se pou yon lòt videyo.